Bonjour bonsoir la famille je me sens petrifier mwen fatigue poum bay fom nouvel sa yo Franchman san ayisyen an li genlè pa koule nan venn otorite yo li sanble pa koule nan venn senyè de la gè yo maten midi swa se pwoblèm sa kap pase ant ti bwa avèk gran ravin nan li lakòz anpil moun kite kay yo pou al refijye yo ayè gen anpil nan yo ki ale sou plas Fontamara a. Mè on a deside de si randr. Menm si gen menas ki fèt sou jounalis, menm si yo kraze telefòn journaliste, men li te evidan pou n te kapab brave danje sila a pou pote imaj yo ba ou. N ap salye tout konfrè nou yo e sila yo menm. ki te sibi menas jounen jodi a nan kad fonksyon sa yo t ap egzèse a, yon fonksyon peryez byen si, paske rete prèske nan mitan chan de tir pou kapab pote imaj yo ba ou, se pa yon mens afè. Men ekoute, nou menm ki jounalis, nou se sitwayen menm jan ak tout lòt sitwayen. Nou viv anpil sitiyasyon. Mwen menm k ap pale avèk nou la a, nan seri dokimantè m pral fè sou Site Solèy, m pral vini avèk yon seri de emisyon kote ke lè bagay la te difisil, kote ke Minustah t ap pilonnen moun yo anba bal nan Simon Pele, nan Site Solèy, mwen te toujou la. Dèfwa Minustah konn tire dèyè m, konprann ke mwen se bandi. Men Dye swa louwe, mwen la toujou, m ap goumen. pou pèp sa a kapab wè yon demen miyò paske mwen se Ayisyen, mwen gen san Ayisyen k ap koule nan venn mwen. Direksyon plas Fontamara, isit la pou lèjan ki son la nou ta kapab di se yon double kalvè paske yo kite lakay yo poutèt bri bal, yo pè pou yo pa mouri e la a lavi nè pa eze. W ap gade anpil moun ki lonje kò yo atè a, Premye kesyon w kapab poze tèt ou, Kòman dòmi an fèt? Èske dòmi an fasil? M kòmanse wè granmoun k ap pale. Lè m rive sou imaj anpil ti bebe, sa fè dlo prèske koule nan je m. M ap gade pou m wè timoun sa yo ki atè a. Mwen gen pitit tou pou m wè kòman sitiyasyon an ye pou timoun sa yo. Ò! Daprè otorite yo, nou an plèn epidemi. Covid 19. Moun sa yo di ke yo pa gen lòt chwa, ke se la yo vini. Genyen se bon samariten kap pase ki fè yo kado 100 pyas pou kapab goumen ak lajounen, pou defann kotidyen yo. Eske nou konprann ke peyi a kapab kontinye konsa? Eske sa kapab kontinye konsa map mande nou sa mesye? Eske nou pa gen manman, nou pa gen papa, nou pa gen pitit, nou pa gen frè, nou pa gen sè? E la map pale dirèkteman avèk otorite konsène yo. Batay sa kap fèt la, li pwouve ke lapolis la li pa egziste paske lapolis se kòm si m ta kapab di se moun ki nan popilasyon yo ye tou, yo kache kò yo. Swa yo mete yo alabri obyen yo kache anndan cha. Donk moun sa yo lage yo menm pou kont yo. E kan. Enmi an ap pote boure. E yo oblije ale pi lwen pou tande mwens bri bal. Paske toutotan bri bal la pi pre, ebyen ou pa egzan. M te di nan emisyon avan yo ke on moun ki rete nan zòn sa yo, donk la vie ne vous appartient pas. Li twouve li nan men ka idyo. Letènèl, otorite yo pa ka di anyen. Pèsonn pa kapab fè kichòy. Se ou menm ki pou di on mo. pou ti pèp sa kap pase mizè. Lè te gen Boko Haram nan Mali, nan Nijerya jiska prezan m te konn wè on seri de imaj m te petrifye. M konn ap gade imaj sa yo nan dokimantè, mwen kriye. Lè map gade kòman lame Bashar Al Assad la tap pilonnen anpil zòn, timoun yo ap mande Bashar Al Assad èske w pa gen pitit tou? E jounen jodi a se kesyon sa map mande otorite yo. Nou konplis kèlke pa! Nou konplis kèlke pa paske nou kwaze men nou, nou kite sitiyasyon an pouri konsa. Je madrès a vou lè peyi zami dayiti ki diz toujou ke sa va byen ann mete lè bouche double pou ke kapab gen eleksyon nan peyi sa nou toujou di sa men eske se nan kondisyon sa nou pral fè referandòm nou pral fè eleksyon menm lè nou wè referandòm nan se prèske yon pwojè mòne paske yo sanse ranvwaye li. Men abitan yo pale, rivren yo pale. Sitwayen sa yo di yo se moun tou. Yo gen dwa pou yo viv menm jan ak tout moun nan peyi a. Nou pa kapab kontinye konsa. Mezanmi, si nou wè gen detrès nan vwa m, se nòmal. Paske m ap batay depi lè m konnen m pran mikwo. Mwen toujou nan kan oprime yo. Se dur. E mesye m ap mande nou, si pou moun kite peyi sa a, Eske yo dwe kite l paske se nou menm k ap mete n deyò nan peyi a? Otorite yo k mete n deyò e jounen jodi a nou pa kapab ankò. Mwen menm pa kapab ankò. Se dur. Sa poko janm ka rive l. Men nou pa gen ankenn bandi nou pral repwoche mal ki avèk zam a la men. Kounya la nap di chèf deta nou yo mèsi an premye pozisyon ki se Jovenel Moise ki nan pozisyon sa la ki dejenere nou nan kondisyon sa. Ebyen pou sa ke nap aprann ke jodia la nap sibi la nou menm la. Lè wap gade kouwè plas la la se son de moun ki kouri avèk fanm ansent, timoun, bebe yo pa gen kote pou yo dòmi kay yo rete fèmen. Bandi devalorize l. Sak mete nou sa se leta ayisyen kap pini yo. Alò jiskanndan mwen menm pa ba yo kritik, se leta ayisyen mwen menm mwen kritike. Alò mwen di yo mèsi ke mwen menm, jounen jodi a la prèv vin la ke mwen menm bon pou sa ke mwen menm map mande pou yo ta pran konsyans, pou yo ta antann yo ini yo pou pèp la pou yo wè kòman ke yo te ka wetire l nan lari. Pase gen moun ki swaf yo la menm dlo yo pa ka bwè. Gen moun ki ta bezwen yon lam la yo pa kapab. Kòman y ap viv? Ki sitiyasyon? Ki kote sa ap rive pou nou? Konprann? Se sa ke mwen menm map mande avèk leta ayisyen, ni laprès tou pou yo wè kòman ke yo te ka ede nou avèk sitiyasyon nap moute jounen jodi a la. Men depi kilè nou sou plas la la a? A mon chè, nou sou plas la la a depi bon, jodi ki jou? Jodi vandredi? Depi madi la a nou sou plas la la a. Depi madi. Lapli a pase sou nou la a, li bat nou la a. Eske gen responsab ki pase wè nou la a? Pèsòn! Pèsòn pa pran responsabilite de nou menm menm. Pa gen pèsòn la a. Nou pa gen rad, nou benyen yon sèl rad ki sou yon sèl kilòt. Depi madi nou nan lari. Ou sèl rad ki sou nou. Depi madi nou nan lari. Lè n byen gade, nou wè ou vin nan yon mache, ou vin refijye w. Ou pa abitye gen jan de fòm de konsa, sa sòt sa sa tou? Woy, se mouri m ap mouri mwen menm, tout kò m ap fè m mal. Vale nan siman frèt la m dòmi. Menm a tout ti pomad mwen la pou m fiksyonnen kò m. Tèlman kò m ap fè m mal. Ou pa gen timoun nan avè w? Non, m pa gen timoun avè m. E gwo jenn gason yo pa vle m. Nenpòt 3 gwo jèn gason k avè m la. Lò, kote sa te rive? Lò, pandan w lakay ou, kòman sa te pase? Pandan m lakay la, m kouri m al abite nan legliz. Lè yo di men moun yo rive sou nou, nou kouri tounen ankò, nou fè bò isi. Ki moun sa yo ye? Kounye a la, nou pa konn ki moun yo ye. Pase yo di men yo rive sou nou, e nou wè moun a zam, nou kouri. Nou kouri, nou pran lari. Kounye a, nou refize nou bò isi a la. Matisan konbyen sa te ye? Matisan 2 a. Lajwa, Matisan Lajwa, nan lajwa nou sòti. Kounye a ou kite tout bagay ou sèl ou menm ki sou. Wi, pòt rete tou ouvè. Manje nou tout lage a la driv. Lè nou tap fè manje nou pa gen tan manje. E la nou vini yo ban nou manje nou manje, nou benyen men nou pa gen rad pou nou mete. Yon sèl rad la ki sou nou. Yon sèl kilòt tou ou gen sou ou? Wi, yon sèl kilòt. Nou benyen nou mete l tou mouye. Son yon bon video. Ebyen otorite yo pou yo pran ka nou pase nou pa ka kouri konsa fò nou antre lakay nou timoun nou tout nan lari nou pa konn kote yo ye gen nou wè gen nou pa wè sa vle di nou grangou nou nan lari nou pa ka fè manje pou nou manje nou nan lari nou pa gen kòb nan men nou. Se pou yo panse pou nou pou nou antre lakay nou, nou pa ka ret deyò, nou pa ka ret deyò se pou nou antre lakay nou e sa nou bezwen. Moman map viv la se yon moman ki trè tris, sa fèm tris anpil paske pitit mwen pa nan sitirasyon an, madanm mwen pa nan sitirasyon an men mwen jan map viv la m pa santim anpè paske imajine w depi lendi machandiz mwen lavi m pa ka al pran, m pa ka pase. Men jodi a la jiska prezan e rivyè frat mwen rete, m pa ka jwenn machandiz la. Sa fè sa, lari an bloke, moun yo pa ka pase. Men lè w Majino, y ap kritike bandi, kritike bandi, mwen menm m pa kritike bandi. Tout bandi w wè k a zam nan men yo, nèg gavèt zam nan, m pa rele yo bandi, inosan gavèt zam nan, se inosan yo ye. E se bon moun yo ye. E moun ki pa bon moun yo, se Palè Nasyonal yo chita. Se Jovenel Moïse ki pa bon moun. Paske nan sitiyasyon ke pèp la ap viv la a, jounen jodi a, li gen yon Minis Enteryè k ap ranse nan radyo, Li gon minis jistis kap mache ranse tout kote lap pale de referandòm tandiske ou gon pèp kap soufri. Al anndan mache a pou wè on pakèt bann timoun, fanm ansent ki paka menm espire tandiske yo di kowona viris deyò. Gade pou wè mezanmi kowona kowona, gad pou wè moun ki sou moun. Antre anndan mache a pou wè kijan moun ap dòmi sou moun, nan ki sitirasyon moun yo ye. Al gade vi byen pou nou wè kòman moun yo ye. Atouleka m pap di anyen non, map di lajenès peyi a mèsi ki te vann nanm yo. ki tal vote pou mil goud, ki te pran mil goud ki tal vote, se yo k kraze peyi a nan eta sa, la jenès san dinite yo, la jenès ki pa gen figi yo, malerezman mwen menm son jèn tou, men map di yo mèsi paske yo tal yo al vote yon moun ke yo pa menm konnen, swadizan te di ki se nèg bannann nan, ki te di tap met manje nan asyèt pèp la, ki kraze asyèt pèp la, ki te di lap met lajan nan pòch pèp la, ki chire pòch pèp la, ki te di konsa lap pran dlo yo. Jodi a tout sous dlo, tout fin chèch, menm dlo pa gen pou pèp la bwè. M pa bezwen mande w si ta gen manje. Jodi a, m ap mande pèp la revòlte, m ap mande pèp la leve kanpe! 27 jiyè, sa k pral fèt la la a, pou nou kraze l! Pèp la, m ap di nou sa ankò, mwen wè yo konvoke Mèt Dòtolèje pou jodi a, Kòl asistans pou yo fè bout jounen an pou yo viv jisk an atandan yo ka rantre lakay yo. Epa lajan gouvènman nou gen lan men nou kòm nou gen moun nou tande gen moun kap pretandi ke Kris lan voye kòb ba nou e sesi nou pa resevwa anyen lan men pèsòn moun se nou menm ap pwòp kouraj nou nou gen 100 goud nou gen 500 goud nou konplete ansanm avèk lòt moun pou nou fè sa pou nou bay moun yo ti lasistans lan pou yo viv. Kidonk nou poko konn kilè nap sòti. Bon, jisteman, nou poko konn ki lè moun yo ka retabli pou y al lakay yo. Jiskanatandan, toutotan ke yo la e toutotan n ap mande, kòm se kwi yo met lan men nou pou nou mande lan peyi Dayiti, n ap mande pou nou jwenn lasistans pou nou ba yo pou yo viv. Antanke imen, ki sa sa vle di pou nou? Bon, sa reprezante yon pakèt bagay pou nou. Se paske sa vin touche nou trè chè ki fè nou menm, kòm abitan lan zòn nan, nou mete kò nou deyò. Pou nou jwenn lasistans pou nou ba yo. Kote yap domi? Kote yo domi? Bon, jisteman yo domi lan plas lan, nou gon legliz andedan ki rele legliz Bato Selès, yè swa nou te fè enpe antre al domi, enpe te ret la, yo evakye andedan lòt kay moun ki genyen nou ba yo domi. Ki kote moun sa yo soti? Ki kote yo soti? Moun yo di ki se otorite nou yo. Se kisa l pap ye? Bon jisteman nou pa bezwen pale de otorite lan peyi dayiti. Peyi dayiti sak rele otorite a pa gen. Se nou menm ki otorite tèt nou. Se nou menm ki pou goumen pou tèt nou. Maten an m tap tande Guerrier sou stasyon lap rele komisè ki sesi sela telefòn sone yonn menm pa reponn. Men se pa serye lan yon peyi. Bon jisteman m konn sa m santi. Mwen santi se bagay rele konferandòm nan ki kòmanse la. M pa konn si nou menm nou wè sa, mwen menm se li m prevwa e li m wè. Paske tout moun koulye a se chache sekirize tèt ou, se chache kenbe tèt ou. Si ou plage bay, se ou k ap pèdi, se ou k ap wè l. Ki dènye mesaj ou ta voye bay ak moun k ap tande w yo? Bon, dènye mesaj m ta voye bay ni a popilasyon, ni laprès, ni sa ki di otorite yo, fò yo ta eseye tout. Tout moun mete men lan pat la pou sekirize tèt paw pwòp tèt paw paske si wap tann se gouvènman sa ki pwal fè pou ou wap peri gad etan dat moun yo la nou pako janm jwenn yon otorite e jodi an avèk yè nou te jwenn radyo palmis radyo ki LLEH ki te vizite nou la yè tap mande nou kelke enfòmasyon avèk jodi an nou jwenn bon kou de jounalis sa apre depi avè yè la moun yo la nou pat jwenn oken moun Vin mande nou kisa nap fè pa kisa nou pap fè. Gen anpil moun ki reponn nou sa k ba nou sak diri, ki ba nou sak mayi, ki ba nou lwil, ki ba nou kran, ki ba nou dlo, ki ba nou ji. Se akoz de sa nap bat pou nou wè si nou ka sove vi moun yo. Men eske nou gen manje pou nou bay tout moun sa nou wè la? Bon efektivman sa nou ka fè kilsepe nap fè l. Ok mèsi. Mèsi chè madam. Tout moun ki pase sou plas lan la sak pote yo pote 100 goud ban mwen yo pote 100 dola yo pote 50 dola se mye pou nou wè bon mon ti bagay nap mande ki pi enpòtan pou moun yo si nou te ka jwenn kelke moun ki pote kelke ejyenik sèvyèt ejyenik pou moun yo paske gen moun yo ki gen règ yo la kap koule sou yo kwa yo sal nou fin pa ka reponn a tout bezwen nesesite sa yo bon pou dlo a fon tamara pa gen pwoblèm dlo. Nou pa gen pwoblèm dlo, nou gen dlo tou pre a la, nou bare yon kote la pre la, nou fè moun yo òganize yo pou nou obeye. Nou fè tout sa yo. Se pe jan nou kapab e konsa n ap ede yo. Sa m ta vle di avèk tout popilasyon bon k ap tande nou la, nan Pòtoprens nou pa gen yon lòt peyi ki nan goumen non, tout ke nou se Ayisyen. Men sa ki rann jiska jounen jodi a pou tout moun sa yo ki ap pase mizè sou plas la. Yè pandan ke ok bon gen plizyè nou youn la men bon se sipò dlo n ap bay moun yo la. Eske gen yon lòt peyi bon k ap goumen avèk nou ki fè tout rann moun sa yo avèti moun ki kapab itil peyi a demen swa yon minis oubyen yon lòt bagay tou ki pou ta rann peyi a rive pi devan. Jiska prezan men moun yo la. Bon yap goumen, yè aprè midi bon yap kouri bon sa ki tonbe la bon menm lopital menm san fwontyè nou paka rive avèk yo la men sa ki rann moun yo yap pase mizè konsa eske pa gen yon chanjman ki ka fèt pou peyi nou an men poun ta gen yon libète se nan esklav ke nap viv ankò mwen pa gen endepandans nou depan nou retounen nan esklav ankò jounen jodi a se sa m te ka di avèk popilasyon an tout sa ke yo ka fè fèl pou moun yo kite kote yo ye a pou yo kapab retounen lakay yo ankò. Ok mèsi a tout moun ki la. Mwen pran nan menm mwen avan yè pandan ke map fè ti vire tounen la fè ti brase nan lari an alò mwen m fè m pase de kafou avèk pòtay leogàn men yè madi an vè 5 è nèg yo vin te bay yon ti pase akòz de lari a ki bloke an Vin gen ti pasaj, kounye a la mwen sòti Kafou pou m prale Pòtay. Lè m rive nan Pont 7 lan, nou fè yon refij la, n ap kontwole kòman sitiyasyon an ye. Nou wè tout moto yo ap sikile nòmal. M di bon oke, de tout fason si moto ap sikile, alò mwen menm mwen di bon m ap fè, m ap pote pou yo kanmenm. Mwen gade m wè tout moto ki te ansanm avèk nou yo, nou ale. Dèke m rive nan anfas 5 èm lan, epi nan Kafou a, lè yo kanpe la, Chofè nou kanpe, epi tout lòt moto nèg yo kouri, mwen menm te gen yon dam ki te dèyè mwen, alò nèg yo fouye dam nan, lè ke telefòn mwen, nèg yo dim kot telefòn mwen, nou pran ti telefòn ke m genyen, yo dim yo pa pran, Nou pa ka aksepte pou ke pèp la kontinye ap kreve, ap mouri konsa. Menm lè son sakrifis nou ta fè, al kote nou te fè sakrifis la pou n detounen l. Se pa nòmal.